Oraji, se, se, se te, alò mwen te fè premyè ane pou li. Apre, apre premyè ane, m te vin pwomi an twazyèm ane, sèt ane. E pi mwen, mwen, mwen fè, mwen te kòmanse avè l an twazyèm ane. M kapab di Ora se yon timoun ki vrèman entelijant. Li laprèv, bon, tout lè nou t ap travay an liy, li te toujou motive. E apre, apre de, twa mwa pase an liy, lè nou vin kòmanse travay an prezansyèl, bon, li pa yon gran etonman paske, jan mwen di an, l se yon timoun ki vrèman entelijant, èl etè ladezyèm. de sèt sal an twazyèm ane. Alò sèt ane. E chak timoun te ka di, a chak fwa ou poze yon kesyon nan klas lan, li toujou gen yon repons. Li te devwe pou l aprann. Si tout fwa m gen dwa poze yon kesyon epi. M gen dwa m pa m poze kesyon avèk moun ki pi fèb yo byen antandi epi m ap tann m ap tann yon yon repons ora timidman ou li gen dwa lonje dwèt li e m gen dwa pa chwazi pran l aprè de twa movèz repons. Li konnen m pap pran l toujou epi li chwazi ban m repons lan. Paske l fezè pati dè meyè. Èske Darry te la a? Li te nan ki klas? Li te nan twazyèm ane avè m ane sa a. E. Kòman w te aprann nouvèl la? Bon, mwen te lakay mwen paske mwen gen konje maladi. Mwen te lakay mwen, sibitman m aprann nouvèl la pa youn nan metrès yo. Paske m pa twò frekante rezo sosyo. Epi lè lòt metrès la voye lyen an ban mwen epi dan kou m al gade, m te rete san vwa jiskaske m t ap tann nan demen maten ke se te yon rèv oubyen pou yo ta di m ke li lopital, li pa lwen retabli oubyen tou kise yon pye l ka kase, yon bra l ka kase men m ap jwenn li an vi, m ap jwenn li nan klas lan avèk tout motivasyon l, tout anvi viv li, avèk tout. Kondisip li yo. Pou m byen di nou, mwen menm pèsonèlman, m poko ka kwè, paske, bon, maten an la, m te deside pa t vini, jis pou m pa t afwonte reyalite an, pou m kite l nan panse m, nan lespri m, ke s on rèv. Men, fò m vini, fò m vini, bon. M reziyen m mwen vini men madi sa pase mèkredi lekòl lan te boulvèse. Timoun yo pa travay, gen paran k ap rele m paske m pa t la, m nan konje. Gen paran k ap rele m, k ap di m konsa ke sa pou m fè, fò m vini pou m on ti jan rekonfòte timoun yo paske mwen menm pèsonèlman m pa wè kòman m pral fè rekonfòte on lòt moun. Kisa m te ka di? Bon. Pou nou menm, nou ka toujou kite sa kòm yon aksidan. Paske se sa k fèt, se sa lemond wè. M ka di ke li t ap preferab ke lè timoun m yo yo sou moto a, ta toujou gen yon granmoun dèyè yo sou moto a. Paske la a, si gen yon granmoun, a nenpòt ki moman moto a ta fè yon fay, petèt la a li ka gen yon lòt rekou, yon lòt moun ki ka jere yo pi byen. Ooh se vrèman douloure, yon bagay ke nou pat atann, 2 timoun, menm manman, sèl yon menm manman yo genyen, se dur, nou pa gen mo. Oh trè janti e o Rajemnida toujou ap souri, lè w di l pitit fèmen bouch ou non, li di w madam souri ap ede n grandi fò n ri, fò n ri se ri kap bay lavi. Donk malerezman timoun yo tonbe mal, nou pat atann a sa. Ki konsèy? Pa gen espwa, pa gen espwa ankò. Mwen konnen, mwen konnen manman yo, mwen konnen se 2 an li te genyen, m pa wè, m pa wè ki konsèy m ka bay, m pa wè, m pa gen espwa, m pa wè sa m ka di l. Pa gen yon mo pral di l pou di l kouraj. Kisa w pral di l pou di l kouraj? Ak kisa l pral pran kouraj? Wi, wi, nan, e nan madi maten, yo konpoze nòmalman, epi yo ale. Se manman an kondwi tchòk yo? Non, se abònman moto yo genyen depi lè e yo rantre nan menm, manman te konn mennen yo parapò avèk aktivite manman yo. ki vin fè abònman pou yo e yo antre la septanm 2020 pi gran antre nan katriyèm ane pi piti a antre nan premyè ane tout moun pa resevwa l menm jan pou mwen menm paske mwen m gen bagay mwen viv deja m vin sa pase depi nan katrè mwen m se jis nan nevè kèlke metrès rele m y ap ban m dè pawòl yo ban mwen lè yo ban mwen l lan se se. Se te dur, se te dur jiska prezan e nou pa konnen kilè doulè sa ap fini. Non, mwen te fè katriyèm ane fondamantal pou premyè lan, Ora Geminida Niva. Lòt ane, lòt ane e ti piti an t ap vini nan menm. Mwen te pwofesè Ora nan senkyèm ane, ane dènyè. Ora se te pitit fi m, se te pitit adore m. Mardi nan dizè edmi, Ora vin nan valiz mwen li pran senk san goud. M di, Li rele m nèg, sè Foufou. M grangou, ban m ji. M di l, M gen san dola. Pran yon ji, achte yon ji. L ap met ji nan bouch mwen, l ap met ji nan bouch li. Apre sa, li di m, Malere, ou pap bwè ankò. Epi li ale. Demen aprèmidi, lè m kite Ora, li kwoke m, li anbrase m. Li di, Manmi, w ale? M di, Wi. A demen, Dye voulan. Se te pitit fi m. Se te pitit adore m. M te renmen Ora anpil, anpil, anpil, anpil. Li te nan klas mwen, se te li ki te pi rigolo. M sonje yon lè m ap fè apèl, m di, Ora Diemnida. Li pa reponn. M di, poukò fòn nan ve pa reponn di anfan, ti nan pa reponn di anfan? Li di m, madanm ou pa di tout non m. Ou pa di Nirva. Li di m, absent. Lè m di Ora Diemnida Nirva, li di m, prezant. Se kounya ou di non m. Yon lè ankò m di l, m bezwen otokolan. Li ret lal dèyè al pase, li retire kolan l, li leve l anlè, li di, Madam men kolan w, e pa kolan w te vle? Li di, Golo, se te pitit mwen, se te pitit cheri m, m te renmen Ora anpil, anpil, anpil, anpil, anpil. E manman Ora se te zanmi m, m te konn toujou di manman Ora e kesyon abònman a moto a fò li sispann sa. Paske l te konn pran abònman avèk nou, m vin kite mwen menm, Epi l kontinye a moto a. Men m ap di tout paran sa, donk kesyon moto a, abònman moto a li pa bon. Ou te ka toujou msiye ti moun nan a moto wi men fòk ou la. Paske si, bon, kanmenm fò aksidan te fèt wi men si paran an te la, youn nan paran yo te la, donk pou mwen sa pa t ap rive. C'etait ma meilleure amie depuis la quatrième année, elle était très gentille, très joviale. Elle m'a dit que Raymond, je pensais, je pensais que c'était une blague. Et quand je, j'ai pris le téléphone de ma mère et j'ai regardé sur les réseaux sociaux, je l'ai vu par terre Elik te vrèman, vrèman, vrèman, vrèman gwo kou janti. Kan Elik te mò, je panse ti kè m blag. Mètnan, e y avè yn ami ki rete an setyèm, èl ma di ke Oradji e Oranian va è mò. Mò, èl a montre la foto a ma manman. e quand elle est morte personne n'a pas pleure. Bon anfèt se se pa se pa premye fwa nap wè sa paske se chak jou timoun ap viktim aksidan e tout kategori nan sosyete a viktim aksidan men lè pa egzanp ou vin nan mitan baay la se lè sa wap konprann ke soufrans lan se pa pou sèlman pwòch viktim yo, donk yo di sa la se tout yon lekòl ki boulvèse, donk mwen panse se leta pa ka kite se nou menm kòm si m ta di w se paran yo k ap eseye chèche yon fason pou yo voye timoun yo lekòl, e lè gen yon bagay ki rive se yo ki responsab donk. Mwen panse ke e. Ya, donk mwen panse ke fòk sosyete a pran kesyon sa a kòm yon preokipasyon e ke nou tout kapab mete ansanm. Pou ke nou di bon son pwoblèm ki nasyonal e ke pa gen moun ki pa viktim de kesyon sa. Men mwen vle di ke nenpòt jan ou vire l se leta ki responsab li. Paske nan tout peyi pa egzanp timoun pa al lekòl sou motosiklèt. E menm si l ta pral lekòl sou motosiklèt fòk kòman m ta ka di sa fòk li ta gon jan l fèt. Donk nou pa kapab lage timoun yo kòmsi m ta di w Al lekòl nenpòt kòman. E si w vin la, w ap wè ke se de timoun ki byen fòme. Se, e gen yonn nan pwofesè yo ki di sa la, se, se, se pami meyè timoun yo. Donk mwen kwè ke se lokazyon pou ke nou mande responsab yo pou yo, pou yo santi yo konsène, pou yo wont ase, m ta ka di, e ke fwa sa yo kapab pran kesyon sa. E. Se pa sèlman otorite aktyèl yo, sètadi ke petèt ke moun ki la kounya yo, yo manfouben ase pou yo pa, pou kesyon sa pa enterese yo. Men e moun ki pral pran tèt peyi a pi devan, donk fòk nou kòmanse reflechi sou li. Donk mwen panse ke e se yon tematik ki dwe konsène tout moun, ki dwe, tout moun dwe santi yo preyokipe, paske menm si se pa pitit ou ki viktim, men Moun ki viktim yo, yo gon manman, yo gon papa k ap soufri de sa. E se tout fanmi ayisyèn nan k ap viktim chak jou, si lè se pa ou menm, se yon vwazen. Donk mwen kwè ke se le moman pou ke sosyete a, pou ke peyi a pran tematik sa an chaj pou fwa, pou une fwa pou tout. Ya, o nivo de stop aksidan, se se tout tan n ap mande pou ke e apre 27 an ke lapolis la egziste, Li gon li gon direksyon sikilasyon, li gon direksyon santral de polis woutyè, men tankou tout peyi, nou pa genyen inite spesyalize de polis woutyè. Paske se yonn nan mwayen ou ki pral pèmèt ou fè prevansyon. Donk ann pran kesyon motosiklèt la pa egzanp, ki pa regile. Mwen menm chak maten, mwen mennen ti pitit mwen lekòl, donk chak maten se ou k ap pwoteje nèg moto yo nan lari a, k ap frape dèyè machin nan, ki ap. Trese nenpòt kòman, timoun yo pa met kas, menm nèg moto yo tou pa met kas, donk mwen panse ke si gon inite de polis woutyè, n ap sove lavi anpil moun, n ap sove lavi anpil timoun, polisye yo tou viktim daksidan anpil fwa, donk mwen kwè ke si nou gen inite sa, donk nou kapab sove lavi anpil moun.